Meyè penitansye ki gen pou bandi aktyèlman rele Penitansye Nasyonal Kay Baron. Nan yon kokennchenn operasyon lapolis mennen nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens, gen yon bandi ki genyen yon AR 15 nan men l. Lapolis kout bal, li kout bal ak lapolis. li pa pran bal. La police passe yon rafal rrrrrr sou li. Misye voltije lal kwense tèt li nan twou epi lap koud bal deyò. Oh oh heheheyy. Popilasyon an depoze lapat sou li frè m ak sè m kap koute m. Sa w tande a, bwa kale. Rale chèz ou, m pral esplike w dosye a. Bonjou, bonswa tout moun. Kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w frekan. Medam, matmwazèl e mesye, nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens, gen gwo mèvèy ki fèt. Towo sa w ap gade la, gade l byen pèp ayisyen, se pou yon ti towo ki piti. Jan ti pwovèb kreyòl la di, se pi piti l ki sou tè, men pi fò l gen tan anba tè. Se pou yon ti gason piti, menm si w wè l ti fizik. Ebyen, lapolis ki ta al fon operasyon nan twazyèm sikonskripsyon an, nou konnen gen pil bandi k ap pèse ki gaye anba raje a, brite menm gen tan kouri, se manno lapolis ebyen ap pase bal ki tonbe nan twou, se pa t li, se te eleman sa. Tip sa te gen yon AR-15 nan men l, I pa pou kont li. Oh! Lapolis pa son rafa rrrr! Epi misye kilbite! I pete kouri a tout zam ni, l al rantre nan yon twou, li kache kò l. Men kote l rantre a pèp ayisyen, ou pa ka pran l konsa. Li gen zam nan men l tou pa ka pote boure sou li. Ou ka viktim. E pa bliye, lapolis li menm k ap kout bal ansanm avè l. La police ka pran men li menm li pap pran ayy gen bagay sou li. Ebyen pèp ayisyen la police pèsevere li kontinye kout bal kout bal kout bal kout bal kout bal ou nan yon twou pa vre alafen katouch ou gen pou fini katouch misye vin fini Epi depi katouch ou fini. Ou pral di a ebyen sa se plan a ou pral pase nan plan B paske ou gen pwen wap ka soti byen fasil pou travèse pitip pitip pitip pitip epi pou rantre nan baz pou ale chache katouch pou kontinye frap ak lapolis. Pandan misye ap soti lapolis te tou ap veye l yo pap yo fè bap piyanp sou li. Depoze yo depoze lapat sou li, epi popilasyon an ki santi misye pa gen katouch ankò yo di lapolis ban m sa. Gon katouch ki kapab travèse misye. Yo pran misye nan men lapolis, e operasyon an ki t ap fèt la pèp ayisyen, lapolis devan, popilasyon an kache dèyè a manchèt li l ap tann lapolis. Ou konn wè lè ti zwezo rete nan nich epi yo ap veye manman yo k ap vin ansanm avèk yon bagay pou lage nan bèk yo, enben se konsa popilasyon an rete vivan dèyè lapolis. Si polisye yo pa gade lè y ap fè bak, twa pa yo fè yo pile yon moun dèyè yo a wi. Ka manchèt li k ap tann wi pèp ayisyen. Epi, yo bap yo pran misye nan men lapolis. Pran yo pran l nan men lapopo, yo travèse anfas la gen yon ti boutik Ti boutik sa ki rele Sèt Ase Boutik. Lè yo rive nan Sèt Ase Boutik, pèp ayisyen, yo achte manchèt, alimèt, wòch, kawotchou ansanm avèk gaz. Yo pral prepare yon medikaman pou misye pou yo voye l kay bawon. Yo fin fè melanj lan frèzesè byeneme epi yo pase misye l. Epi sa w tande a, yo konvèti misye, li rantre nan penitansye nasyonal kay bawon. Nou gen imaj wi, si tout fwa w bezwen wè, kòman yo t ap sangtifye l, kòman yo t ap pase l gerizon an, anvan menm li rantre nan penitansye nasyonal kay bawon. Just, ou kapab ale. Nan kòmantè la, ou ap jwenn yon link Telegram, klike sou li epi ou prale dirèkteman nan gwoup la e konsa ou ap kapab wè imaj yo pèp ayisyen. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, sa poko fini la, menm dwèt popilasyon an retire. Tandiske w son solda fò tal kontinye sekirize wayom ba ou koman w fè pa gen lindex la pou kitip kitip kitip ala traka pou lave kay tè humm medam matmwazèl se mesye towo sa wap gade la se li menm nan merge yo ba li bwa kale yè bon gade biskèt misye misye gen lè te renmen ti fwomaj anpil ay gade ki gade ki tatou nèg la al fè nan lestomak li ou wè de betiz gad ki tatou. Hein Mesye Gade ki tatou misye fè nan lestomak li E genlè te renmen fwomaj sa anpil Li te renmen diri a tou wi Oh Ki mòd tatou sa Ou kwè se betiz Hein yo bay misye manje yon dènye fwa pase li pap manje manje a sèl ankò e ti manje san sèl li pral pran popilasyon an funny wi pèp ayisyen gade imaj sa bon eleman sa menm sa sa yo ek sou li la sa yo se tatou misye genlè te gon ti problèm papye pèp ayisyen epi gon ti moun ki kenbel ki fè sa sou li non misye te gon ti problèm papye. Li pa t ka jwenn kote pou l ekri kòm etandone li pap ka fè tout desen yo sou po l epi l fon timoun fè sa a pou li. S on ti pwoblèm papye l te gen may ou pa ka fon pakèt madjigridji konsa sou ou sou pretèks ke se tatou. Ebyen pèp ayisyen nan divès operasyon lapolis mennen gen anpil moun yo te kidnape Mwen vle pranl paske m pa gen moun ki pou ban mwen m pa gen pèsòn. Al di grangou kap touye w ki fè w pran lari la. Grangou kap touye men manman m osi men mwen depi mèkredi men mwen. M fini sou plas men mwen. E pou wè m pou wè vye jacket la. Pa bezwen fè sa, pa bezwen fè sa. NB ok. M pa gen pèsòn. Waw bravo la police m renmen ti jès sa yo sa fè plezi kontinye frape e medam matmwazèl se mesye video sa w pral gade la se la police ansanm avèk le pèp Adje la vi, gad yon feeling mesye, gad yon feeling lapolis ansanm avèk popilasyon an, youn devan lòt la dèyè manchèt yo operasyon chèche bandi. Ann gade ti videyo sa pèp ayisyen. Gade kòman laboul reveye, laboul douz. Popilasyon an soti, l ap bale, kè kontan, lajwa, moun ap sikile, waw! Lasekirite se gwo koze wi pèp ayisyen, an n gad ansanm. Mezanmi m pral montre nou se lajwa lagete ki genyen nan laboul douz kote apre lanmò ti makak m pa jounalis men sa m konstate egzakteman sa se li menm m pral montre nou moun k ap bale Retire pousyè, moun yo ap bale devan pòt la, tout bagay nèt kap fèt gade. Moun yo ap bale, kè kontan, lajwa, bale lari, men yo, jèn gason ap bale lari, ap fè travay yo, konprann, yap ranmase, men travay yo, men travay. Anpil travay ap fèt, anpil travay ap fèt, moun yo ap bale lari, moun yo kontan, apre lanmò Ti Makak. Pandan yon bèl bout tan, yo t ap mande èd pa janm gany, popilasyon an deside mete sekirite. Rapidman Konsèy Sekirite Loni reyini. An n tande sa l te di. 80 pousan de la zòn metwopolitèn è sou kontwòl ou enfliyans dè gwoup zame. Sèz endividi ki teworiz la popilasyon viv souvan dan dè katye defavorize ou la povrete è ta un nivo ekstrèm. Sèten aktè politik e ekonomik ankouraj e finance egalman les aktivite kriminel de gang pou kontrole e garde lor zenterè meskèn. il s'adonne à toutes sortes d'activités illicites crimes organisés, trafic de drogue, d'armes et d'organes. Un lourd héritage résultant d'un ensemble complexe de facteurs sociaux économiques et politiques auxquels s'ajoutent les épidémies et les catastrophes naturelles. Il en résulte une contraction de l'économie nationale au cours des cinq dernières années avec un taux de croissance négatif et une inflation incontrôlable de plus de 50%. De plus, la crise humanitaire s'accentue avec la grave pénurie des produits de première nécessité. Selon les estimations, 4,9 millions de personnes se trouvent dans l'insécurité alimentaire qui a atteint un niveau record. Se apeprè la mwatye de la popilasyon ki viv an desou di sèy de povrete avèk mwen de 2 dola ameriken par jou. A tou sela il fo konsidere la fermtur des hopitaux e le. Dè fwa lè w tande diskou dirijan yo nan Nasyon Zini, on dirè se mwen k responsab peyi a. Serye wi pèp ayisyen. On dirè se mwen menm ki responsab peyi a. Wi moun yo ap viv avèk on salè pi piti ke 2 dola ameriken pa jou. Mwen k responsab? Bon te kwè se yo menm k ap panse pou peyi a. Eske w lye kote kòripsyon an rive? Depi konbyen tan nou genyen la a? Bansi a sakrifye populasyon an, nou patan delo ni. An kontinye suiv pepa isi. Riske d'youn grave kriz saniter. Monsieur le Président, les institutions fortes représentent le moteur de la démocratie. Le fonctionnement normal des institutions démocratiques pour une bonne gouvernance est une condition indispensable pour sortir du marasme. Le Premier mm. ministre haïtien l'a bien compris et entend avancé inexorablement vers le processus de normalisation de la vie politique malgré l'énorme défi sécuritaire qui se pose. En application de l'accord du 21 décembre 2022 pour un consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes, des progrès significatifs ont été réalisés. Mm. Subséquemment à la mise en place du Haut Conseil de transition mm. et de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, le cap est mis sur la formation du Conseil électoral provisoire, organisme indépendant responsable de la réalisation des élections. Le Haut Conseil de la Transition doit choisir neuf conseillers électoraux sur une liste de 20 personnes proposées par différents secteurs pour former le Conseil électoral provisoire. Le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, hâte de remettre le destin du pays à un président élu et des représentants légitimes le plus rapidement possible. 80 pou w san dla. Amen amen alelouya donk frèz e sè byen eme sa se premye deklarasyon Jean Victor Généus kounya la ann tande dezyèm deklarasyon l sou kesyon sekirite nan peyi dayiti kisa lap tann pou yo mete sekirite a an nou swiv. Les sanctions imposées par le Canada, les États-Unis et la République dominicaine sont conséquentes. Elles commencent à produire des effets encourageants, même si les gangs deviennent de plus en plus arrogants et semblent gagner en puissance. Je félicite le comité de sanctions pour le travail déjà accompli. À cet égard, le gouvernement encourage le groupe d'experts à accélérer ses travaux afin de parvenir rapidement à la publication de la liste de tous ceux qui alimentent l'instabilité et qui infligent des violences à la population par le financement des gangs et la corruption. La mise en application des sanctions de l'ONU prendra un caractère Universel avec des effets tangibles. Mm. Monsieur le Président, le gouvernement entend rétablir l'ordre public, un environnement mm. sécuritaire. Qui, qui, qui est le gouvernement Qui gouvernement Ki gouvènman? Ki lòd? Ki sekirite? E pa gouvènman sa minis jistis la ap di teritwa pèdi? Atò, pandan dènye moman yo la, pèp ayisyen ou tande Kanada vini, l katografye, li pètibe lè gang sou lanmè, li gade règ sa nou gen anba tè, li pètibe lè gang dan le syèl. Moun k ap pètibe gang yo aktyèlman la, se popilasyon ayisyèn nan wi. E yo k pètibe gang. M te tande operasyon tònad, se popilasyon an k fè tònad sou vakabon wi. Nè boule pèp ayisyen, yè m ap gade yon bandi. M ap gade yon bandi ki rantre nan twou mesye o. Lè m di w sa, misye rantre nan twou a o o. Kout bal, kout bal, kout bal, kout bal, kout bal! Misye ret la nan tou a. Misye pa vle pran bal. A la fen, lapolis rale misye mete deyò kòm li pa vle pran bal. Popilasyon fè bra kale sou li. Se popilasyon ayisyèn nan aktyèlman la a ki lanse operasyon chache bandi. Ebyen, se moun sa yo. kap fè tònad. Se moun sa yo kap pètibe lè gang. Gang ap lage zam atè pete kouri. Yo ap pran nan aterisaj fòse. Hehehey! Ala traka pou lave kayitè papa. Non, non, non, non, non, non, non. Se popilasyon ayisyèn nan kap mete nan bòl bandi yo aktyèlman. Donk, si moun sa yo te serye pase sa, tann dat n ap tann entèvansyon militè, si yo t ap fè yon bagay, yo t ap fè. E m kontan Ayisyen ak Ayisyèn pran responsabilite yo, paske m te souvan di nou, pwoblèm peyi Dayiti se pa ni Loni, ni Kanada, ni la Frans, ni Lèzetazini k ap vin rezoud li pou nou. Se nou menm ki pou mete prensip nan peyi nou. E lè n fin met prensip, tout ti vakabon, restarèk, esklav volontè ki vle kraze l, ki vle gangsterize, fè l pase nan menm chim ansanm avèk anbasad la. Ossi semp ke sa. De milyon haisyen, de milyon manchet epi boakale nan mette sekirite nan peyi nou. Sursur et stade reste prioriteur. Il demeure la charpente transversale à la construction de l'édifice démocratique permettant de rétablir les institutions et adresser les grands défis socio-économiques. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur une aide internationale robuste A la Polis Nasyonal Dayiti, le deplwaman d'une fòs entènasyonal rèst esansyèl pou andige la vyolans e lè vyolasyon dè dwa imen. Bann vòlè. Nou pa serye ditou. Nap tann yon tad fòs robus ki pou vin met lapè nan peyi Dayiti. Mesye, poko janm wè dirijan sanwont pase dirijan peyi Dayiti. Pèp ayisyen, nou gon seri de dirijan yo sanwont. Yo pote premye pri nan sanwont. Donk, sa ki fè mal plis frèzesè byeneme, pandan ke nap mande tad fòs robis militè patati patata, epi gade nou pou n debake nan ayewopò tousen louvèti, pou nap prenten, prenten, prenten, Premp. Se pou Dessalines leve yon maten pou l kase kou nou. Pou n debake nan ayeropò Tousen Louvèti a de nou men dwat nou sou biskèt nou. Prenten, prenten, epi drapo loni ap moute yon bò, drapo Ayiti ap moute yon bò. Epi nan im nasyonal la ki di, Nou fèt pou n sèl mèt tèt nou. Pa vre? An nou plante, an nou sekle, fanm kou gason. Blan pa sipoze vin foule teritwa a epi n ap chante im nasyonal. Bon kote cham wè dirijan sanwont pase dirijan l. Paske pèp ayisyen se tout lasent jounen gon ekip militè k ap soti nan peyi Dayiti k al pran fòmasyon lòt kote. Men poukisa lè nou debake nan loni nou pa mande ebyen pou ke yo kolabore ansanm avèk nou Kòm etan done chak lè yo voye achte materyèl pou lame, anbasad bloke l. Pou n di sa pa ka fèt konsa, yon peyi tankou Ayiti pa ka rete san lame. Nou mande yo pou yo kopere ansanm avèk nou, pou yo ede nou. Ala traka pou lave kay tè! Atò kounye a la a pèp ayisyen, sòlda ameriken an Gouvènman ameriken an fin depanse divès milyon dola ladan pou l mete l nan nivo ke l ye a, jounen jodi a l pral chwazi pran l voye l nenpòt kòman nan fatra nan peyi Dayiti? Sòlda Kanada, lè w tande Kanada di w li pa alawotè a, se gade l ap gade nou di en en wotè sa pa pou mwen, m pa ka desann, m pa ka desann nan wotè sa a. Wotè a pa sèlman anwo non, li ka pi ba tou wi pèp ayisyen. Men nou gen solda yo la, nou refize ba yo materyèl, se pa kapab yo pa kapab, yo kapab. Men non, nou tchoule yo mete sou kote, nou pouse yo nan kwen, epi n al chèche sa k tou pare pou n manje. Popilasyon ayisyèn, 2 milyon moun, 2 milyon manchèt gade wakale. Retabir l'état de droit et créer les conditions propices à la mm. tenue d'élection crédible. Je lance un appel pressant à la coopération internationale pour aider à la sécurisation du pays mm. et l'accompagner financièrement à moyen, à long terme afin d'adresser la question du développement durable et par voie de konsekans assurer la reinsersyon sosyal de marginalize et améliorer les conditions matérielles d'existence de la très grande majorité de la population. Merci, pa ge probleme fré, m'avons fini. Pa pa isye, m'ap foun refleksyon. Ou wè jou mo ede sa a pa egziste nan vokabilè ayisyen, dirijan ayisyen, m pa konn sa y ap fè non. M pa konn sa y ap fè. Jou mo sa a pa egziste nan diksyonè lèzayisyen, sitou lè dirijan, m pa konn sa n ap fè non. Pase tout se èd, èd, èd, èd, èd, èd. Peyi konn devlope a èd. Peyi konn gen sekirite ak èd. Peyi konn stab ak èd. Yo genlè poko janm konprann pati sa toujou. Genlè e mwenk konprann, genlè e mwenk fou pèp ayisyen. Fòm fon tchèk wi, fòm gade dèyèm poum wè sil pap bay lafimen, pase ka e mwenk fou. au Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, malgré les moments de détresse et de désappointement, mhm. l'espoir continue d'habiter le peuple haïtien mhm. qui poursuit sa quête d'un avenir meilleur marqué par la liberté et la dignité. Au mhm. nom des enfants privés de loisirs et du droit à l'éducation, au nom des femmes et des filles violées, Exòte, lage. Ayiti pa ka, pa ka tann. Sa k te voye Ayiti? Ayiti pa ka tann. Depi ki lè Ayiti konn nan premye paj? Depi ki lè lè blan an te enterese avèk nou konsa? Kalezon yon tann sòs. Medam, matmwazèl e mesye, yè swa, moun Kafoufèy bat tènèb. Moun kafou fèy yo bat tenèb. Pat gen kouran e sak te bon tenèb. Menm jan dènyeman gwo midi ou tande lòt la pral bat tenèb. Gwo solèy wap bat tenèb ki etansyon ou? Madichon wap rale deyò? Moun kafou fèy bat tenèb yo di kafou fèy kanpe tòf. E nan divès ri ou pase pèp ayisyen, ou jwenn de responsab nan zòn nan, kan pa manchèt yo. W ap antre kiyès ou ye? Ou se moun nan zòn nan? Ayayay! Yo kanpe tòòf e yo di y ap derasinen bandi sou tout fòm. Pandan lapolis ap pike bandi nan twou tankou rat, lapolis ap koud bal yo pa ka pran bal men yo ap pase anba manchèt. E depi nou pran bandi koupe kòk li. A yo vyole pitit moun twòp. Ansyen senatè Garcia Delva pran nan zip nan li an kouyè. Bagay la pat piti menm, pat dous menm non pou senatè a. Epi el ki chapel ak sekiritel pase popilasyon an tap bal bwa kale wi ann tande Venès youn nan repòtè nou yo ki tap banou detay sou dosye sa. Jounen mèkredi 26 avril 2023 a leve popilasyon Ti Rivyè Latibonit Lyankou Vèrèt aba presyon kout bal bandi Baz Gan Grif kap opere nan lokalite Savyen nan premye seksyon Ti Rivyè Latibonit Bandi yo debake abò plizyè motosiklèt, yo te loudman ame, yo rive nan lokalite Pas Bak pou dekouvri sou kou Pons, komin Lyankou, yo tire anpil kout bal ak tout kalite zam otomatik ke yo te genyen. Ansanm panik kout bal sa yo te lakòz lekòl ki tap fonksyone nan zòn nan te oblije relache timoun yo. Menm aktivite jaden yo te oblije paralize. ki ta pral afekte sektè transpò a, paske mesye yo ta pral rive nan moman moun k ap viv nan lokalite kou pon, chandèl ak lòt zòn ki tou pre yo te oblije bloke wout la, mete barikad. Pandan y ap mete barikad, yo ta pral rankontre bab pou bab ak ansyen senatè Garcia Delva ak Chalen Bato ki t ap sot jwe nan fèt Senmak. Popilasyon an ki pat sispann egzèse kòlè yo fas Gracia Delva nan tire anpil koze piman bouk ki te lakòz ajan sekirite yo te itilize zam ke yo te gen nan men yo pou yo te tire anlè. Sa ta pral koz ke popilasyon an te plis fache toujou, yo te itilize wòch ak zam ke yo te genyen pou te riposte fas avèk ajan sekirite Gracia Delva yo. Aprè 15 ou 30 minit, Gracia Delva ak Chalen Bato ta pral chèche antant ak popilasyon an pou te louvri barikad la bay yo pou yo ta kapab travèse pou yo rantre nan kapital peyi a. Abitan k ap viv nan ansanm de komin sila yo, Ti Rivyè, Latibonit, Lyankou ak Vèrèt, pa sispann mande ak responsab nan pi wo nivo yo pou panche sou sitiyasyon ansanm de zòn sa yo. Yo pa ka lage komin sila yo nan men bandi baz Gran Grif k ap opere. Talè, talè, èske w tande de koze? Bandi sot kote yo soti? Frè se sè byeneme, Lendi, gon ekip nèg ki soti nan baz Gran Grif. Soti yo soti nan Bas Grif yo al kidnape yon moun nan Chandèl, yon lokalite ki andedan Lyankou. Popilasyon an kenbe yo bwa kale. Depi yo di w bwa kale, yo kale bra bandi yo rèd pèp ayisyen. I love you les Haïtiens pandan dènye moman yo la m lanmou m pou nou pa chanje. Bwa kale pou yo. Yo pase yo sou gri. Fou dcpj a poko cho ak fou popilasyon an aktyèlman la a. Kuizin dcpj poko cho avèk volim chalè bandi yo pran pandan dènye moman. Donk, medam, matmwazèl e mesye, fòk ou konprann Lè ke bandi yo fin fè aksyon sa, plizyè mwa pa genyen lapolis andedan komin nan. Epi kounye a la lè n kenbe yo pou n pran machin ansanm avè yo, peye, peye kisa? Peye bis mennen yo nan komisarya ki pi pre nou an? Sa y ap fè sou nou la se pa vyolans? Eeh konpè Gary non je konpran pa bon ou pa ka ale trò fò m ka konprann men lè w fin di ti koze a fon ti kout je n ap konprann. Bandi yo anvayi pèp ayisyen, tout moun ap kouri, timoun pa ka al lekòl, tout aktivite paralize epi kounya la pou m kenbe yon bandi pou m ale chèche kòd pou m mare l epi pou m pran l pou m mete l nan machin pou m desann Senmak oubyen Gonayiv pou m ap file ansanm avè l pou m al mennen l nan komisarya? Adje, m ap fè sa k pi fasil la pou li. Bra kale, enmède sante moun. Sou zòn nan, aboupò tan lajounen tankou nan nwit. Sitiyasyon sila li riske paralize tout aktivite komèsyal ki genyen sou zòn yo, tankou Ti Rivyè Latibonit se anvlòp ke bandi yo voye bay antreprenè yo pou yo kapab fonksyone. Abitan k ap viv. Èske w tande? Y ap voye anvlòp bay bandi. Pandan y ap voye anvlòp bay bandi, sa vle di, m kenbe yon bandi k pote yon anvlòp, Poum pa tou kenbe bandi sa m fourel nan anvlòp la lèm fin fourel nan anvlòp la lapolis avèk jij de pè a vin fè konsta legal sak anndan anvlòp la sa pa gadem humm kounya ou tande pou non peyi wap travay di on seri de ti banben se pa ou k achte zam ba yo se menm otorite yo ki gangsterize peyi a epi poum rete lakay mwen m pa nan gang m pa konn touye moun se travay m konn travay pou just on maten li leve lap voye anvlòp ban mwen. Epi pou m jwenn ti banben sa pou m pa foure l nan anvlòp la, sa vle di pou m kenbe ti anvlòp la on bò, epi pou m kenbe ti bandi a nan yon lòt men pou m debake nan komisarya? Enben, pandan dènye moman yo gen ti Sina toujou la popo, fò pa konsa en. nan komin Lyankou fè kwè sitou sila yo ki nan biznis di sa kòmanse avanse sou yo paske gen anpil biznis ki kòmanse resevwa anvlòp nan men bandi yo. Pou jounen mèkredi a, ansanm aktivite yo pratikman paralize nan komin Lyankou, nan tout ti kwen se barikad pou anpeche bandi baz Gran Grif yo vin fè ekzaksyon oubyen vin simen dèy nan mitan popilasyon lyankoutoise la. Désir Venès, Ti Rivyè Latibonit, Site Krèt a Pyèwo, tak 509. Mèsi Venès, donk moun Ti Rivyè Latibonit, moun nan departeman Latibonit, gade, mete nou sou brenzeng nou, prepare manchèt nou, Prepare ti poud nou m konnen nou bon nan sa m pa konprann moun latibonit menm pandan dènye moman yo la lespri yo genlè vole m pa konprann menm lespri yo genlè vole nan latibonit. Eske gen kanpe? Non non non pa gen kanpe ditou e nap frape rèd rèd antouka Jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature, la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete. Mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Randevou kase talè konsa pou yon lòt videyo. Mwa! Bizou bizou, rete konekte ansanm avèk platfòm pa w la k ap ba ou tout nouvèl san strès. Talk 509. Bizou bizou.